Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 12 janvye 2023 2010 a 2023 sa fè 13 an depi yon tranbleman de tè frape peyi dayiti oubli sa oubli sa paske de 2010 a nou jou gen anpil bagay ki fèt gen anpil lòt katastrof ki pase sou peyi dayiti tankou ensekirite katastrof ekonomik Gade kounya yon grenn dola, ou preske bezwen 200 goud pou achte yon dolara meriken. Sa vle di bagay yo rèd. De 2010 a no jou, gen plis moun ki nan grangou. Donk kelke swa peyi nan mond lan, si ane yo ap pase, epi se plis moun k ap grangou, ekoute, il fo se poze sèten kestyon. Paske banm di w yon bagay, si w ap viv, ou grangou jodi, ou grangou demen, ou grangou aprè demen. Timoun k ap fèt nan kay la, li antre nan menm lojik sa tou. Sa vle di, pa gen okenn evolisyon ki fèt nan fanmi sa a. Fòk yo ta chache refòmate kèk bagay. Peyi sa a, m panse ke se yon peyi ki bezwen reset nan tout sans. Apa m tou kòmanse a emisyon an? Non, fò m fè yon kanpe paske m te vle kòmanse avèk yon foto avèk nou. Je partage cette photo avec vous. Se pou m di nou ke Peyi sa a eeh bagay yo fòkè ladan l. Bagay yo fòkè. Pandan yon peyi moun ap mouri, moun pa ka manje, povrete ekstrèm, ensekirite, kidnaping tout sa, tout pwoblèm nan kò w. Men bizaman gen de ti bagay nan lari an k ap fè w ri tou. Kòman n ta kapab fè konprann pou lapolis ta bay randman? Ede m non. Ann di ke bandi yo gen aksè ak gaz ke lapolis. On machin lapolis sòti nan lari, si l anpàn gaz, se polisye k pou achte de twa galon gaz? Mwen m panse ke tan ke nou kontinye konsa, nou p ap janm ka gen peyi, nou p ap janm ka fè peyi. Eske nou konprann? Paske la polis la bezwen fonksyone. Tande byen, an m di nou yon bagay. Kounye a la, ki sa k fè yon polisye antre nan gang? Poze tèt ou kesyon. Nèg al nan la polis, konbyen kòb li touche? Petèt 20 a 25 mil goud. Lè yon nèg polisye, l gen yon pakèt ti fanmi, ti zanmi sou kont li. M pap ba nou manti. Ou wè depi w al nan la polis ou polisye, gade, tout pwoblèm ki genyen, yo rele w. Kounya la, di tèt ou ke 25 mil goud nan men ou gen nèg ki gen madanm ki gen pitit. Bon banm di 30, 35 mil goud. Kounya la, ou gen 35 mil goud nan men ou chak mwa. Tande byen wi. M pral montre nou yon teyorèm ki parèt evidan pou ke anpil nèg kapab foure tèt yo nan gang si yo pa gen bon dignite. Tande! Polisye ap touche 20, 25, 30, 35 mil goud. Ok! Kounya la li jwenn yon bandi, lap kolabore avèk bandi a sèlman bandi an di aa monchè a 20 mil goud nèg yo ba ou a monchè map ba w 30 mil goud chak mwa sa son ti lajan kach èske w wè sa map di w lan nèg la ap reflechi wi nèg ki gen dignite a kanmenm lap reflechi lap di aa chwi dezole epi tou nèg ki gen dignite a l pap al nan kole dèyè a bandi depi w wè nèg la te gentan pran liy sa a li di nèg la sou afè kounya lè nèg sa gen ti kòb sa nan men l. Si gon lòt grenn bandi ankò ki alye baz sa a, nèg la byen avè l. Pa egzanp, si w byen a Vitelòm, epi Vitelòm ap jere w, epi w di ou byen ak Izo. Kounye a ou gen de jesyon. Bon, an n di chak nèg sa yo ta di y ap ba w vennsenk mil bal. Sa vle di ou gen yon senkant mil goud nan men w lemwa. Yon ti lajan sal toujou. Èske w pa konprann? Donk, kondisyon yo reyini. Babekyou toujou ap di nou sa. Polis se malere, se pòv k al nan lapolis. Ki kondisyon ki reyini pou chanje lavi polisye yo? Nou pa konprann non. E pandansetan, lapolis la gen anpil lajan k ap brase ladan l. Gon pakèt kòb ki la Pou moun kap bay enfòmasyon. Men lajan sa yo. Yo pa ka al jwenn polisye yo tou. Avanyè la. Se de fòs wi de 3 polisye anvayi yon zòn la. Yo kòmanse fè kay yo. Paske yo te achte tè sa m kwè. Yo te mete l yo di bon se pou polisye yo. Patati patata. M kwè se depi tranbleman de tè wi. Yo pa janm fè yon pa, yo pa janm vide yon wòch sou espas la pou ta fè kay pou polis yo a. Dènyèman la, tout nèg mete zam nan degonn yo, nèg yo vini, yo koupe tè yo, epi nèg ap bati la. Èske n konprann? Mwen menm jounen jodi a la a, m regrèt ke kòmsi lapolis se konsa l ap viv. M konn ap pase m wè yon seri de polisye nan machin mesye. Kè m fè m mal. Nèg a kanpe nan yon lari mesye. Waww se tris wi nèg a kanpe nan lari ou wè nèg a kòmsi ekskize sa m pral di a men se pa konsa pou m ta wè l figi nèg a make mizè ou pa konprann non dènyeman la gade pou w wè nan yon fèt lapolis ee m pa konnen fi a ap kriye l di DG m gen nenpòt kenz a ventan nan lapolis se pa konsa pou nou trete m mwen m pa bezwen bigòp bagay sa yo se pitit mwen pa ka al lekòl se kay m pa ka peye an apre tout sezane E epi se konsa pou l ye? Anmwey monchè, ap gen plis bandi nan peyi a, ap toujou gen bandi. Paske banm di w yon bagay, lè yon nèg pral nan lapolis li di, enben ekoute, 9 mwa oubyen 6 mwa fòmasyon. Lè l rive konbe kòb yo pral ba li? Avèk gon w lòt sanginè la li menm ki di ke l pral pran yon zam. Li ale yo anwole li, epi sa w tande a la l ap fè kou, l ap fè kidnaping. Men, lanmò l pi pre tou wi. Ou konprann? Lanmò l pi pre. Pase m pap janm bay yon nèg konsèy pou antre nan lojik sila. Bon! Yè fò n di nou ke genyen 3 jenn gason lapolis pete tèt yo, se nan blòk Riyèl Alèt. Alò petèt ke lapolis te genyen. yon alert sou 3 mesye sa yo. Son jan nèg yo mouri mesye. La polis vide nèg yo atè se bang bang bang. Men nou pat gen twòp enfòmasyon. Aparaman se ta kapab yon alert ki te gen sou nèg yo. Gade pou mwen gen yon ti Eske se 3 ti rasta? Gen 2 paske gen yon janl tonbe a la. M pap ka wè si se yon rasta. Men euh. La polis te gen alèt sou nèg yo. E pwi, li touye yo. Se nan Ruyel Alert, e zòn bò simetyè, nèg sa yo tap foure moun. Se konsa enfòmasyon an rive jwenn mwen. Bon, si se vre, aparaman, jou nèg sa yo te rive. Hum, jou yo rive. Paske nan yè, fòn di ke bandi, tape 2 polisye. Yo touye 2 polisye nan Carrefour Feuille. Ebyen jounen jodi a la se tou pa lapolis e lè lapolis jwenn yo konsa tou lapolis pap jwe eske nou konprann. Bon m te vle pataje ti videyo sa ansanm avèk nou men banm kòmanse avèk enfòmasyon sa kote ke anpil moun ap bat bravo Kanada ap frape esa papa fòs ame kanadyèn rive nan peyi Dayiti. Mèkredi 11 janvye 2023, daprè sa minis afè etranjè Kanada a, Mélanie Joly ak minis defans nasyonal la, Anita Anand fè konnen, yo pa vini pou vin goumen a bandi non, men se pou livre veyikil blende gouvènman an achte. Eske nou tande sa m ap di nou an? Sa vle di gen rès machin. M kwè gen yon 2 blende ankò wi. Gouvènman Kanada reponn ak demand dapui Ayiti fè li tandi ke vyolans la kontinye ap entansifye nan tout peyi a. Jounen jodi a la a gen yon avyon militè kanadyen ki rive nan Pòtoprens pou kapab transfere veyikil bay direktè jeneral polis nasyonal Dayiti an, se sa otorite kanadyèn yo fè konnen nan yon kominike. Daprè dokiman an, veyikil blende sa yo ap apiye jefò lapolis nasyonal pou kapab konbat vyolans gang yo kont sitwayen ayisyen yo. Vyolans sila antrave prestasyon sèvis esansyèl ak acheminman èd imanitè, daprè sa otorite kanadyèn yo fè konnen. Se dezyèm fwa ke Kanada livre bay Ayiti veyikil blende. Oktòb 2022, anviwon 3 veyikil blende. te rive pa vwa ayeryèn bay otorite ayisyèn yon mannyè pou te kapab konbat gran banditism lan nan peyi an. Nou avon klèman deklare ke Kanada pa pral rete bra kwaze alòske gang ak patizan yo kontinye ap teworize an tout enpinite popilasyon ki pi mal nan peyi Dayiti. Kanada ap kontinye ede pèp ayisyen an sòti nan kriz sa epitou retabli lapè ak sekirite lè li ap bay Lapolis Nasyonal Dayiti veyikil blende gouvènman ayisyen an achte daprè deklarasyon Minis Mélanie Joly. Bon! Madam Joly tande byen, m pa ka konprann fraz sa ou di Kanada ap ede retabli lapè ak sekirite lè li bay Lapolis oubyen livre Lapolis Nasyonal Dayiti veyikil blende Si w te met yon pwen nan fraz sa m tap dakò. Men, se achte par le gouvernement haïtien wi, madam Joly. Achte par le gouvernement haïtien. Donk, se gouvènman ayisyen an ki mete men nan pòch li, ki siyen kontra, ki mande pou yo vann ni. E pi yo fin vann ni, e pi kounye a la anyen poko ka fèt. M ta renmen poze chak grenn moun yon kesyon. Si lapolis la gen 50 bon blende. Bon mpa bezwen di bon blende. Wè sa map gade la yo lè tankou cha ki te vini lè minustah te rantre nan peyi an. Si nou gen 5 konsa nou pa panse ka gen kichòy ki fèt? Bon si nou gen 3 konsa nou pa panse ka gen kichòy ki fèt? Mta renmen nou dim wi. Tout nèg pral oblije antre tèt yo. Men lè gon ti veyikil ki vini la nèg yo teste l yo wè yo ka batay avè l yap kanpe batay. Eske nou konprann sa map di nou an? Paske banm di nou yon bagay, siw wè sak gen la, bon zam, epi bon veyikil, epi bwa kale. Eske nou pa konprann? Bwa kale. Kounya la, hum, m pral di nou yon bagay wi. Eske Kanada renmen nou? Eske Lèzetazini renmen nou? Mwen m wè sa m pral di la, li angaje m. E kelkeswa moun nan, Konsil patati patata li mèt make sa. M ka al nan anbasad la yo ban m refi. Men m pa oblije achte figi ameriken. Depi sou Obama bon depi sou Clinton pran Obama pran lòt m te toujou di nèg sa yo se mechan yo ye. Tande byen. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du sommet des trois amis, Joe Biden et ses deux voisins, le Canadien Trudeau, le Mexicain López Obrador, étaient réunis hier, décidés à travailler ensemble, notamment pour aider Haïti. Oui, Haïti n'est plus au bord du précipice, il y est tombé, ne s'est pas relevé. L'État ne tient plus tête aux gangs, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'État. Le président a été assassiné par un commando il y a un an et demi et personne ne l'a remplacé. Depuis hier, premier historique à Port-au-Prince en 200 ans, il n'y a plus aucun député députés ou sénateurs élus, les dix derniers, ont fini leur mandat et ils n'ont pas de successeurs. Les élections les plus récentes remontent à 2016. Et à l'époque, il y avait eu moins de 20% de participation. Hein. Et pour cause, les bandits de grand chemin achetaient leur siège pour avoir l'impunité en Haïti, politicien n'est pas une vocation, c'est une protection. Le Canada et les États-Unis ont sanctionné le président de ce Sénat sans sénateur, qu'ils accusent de lien avec le trafic de drogue, lui dénoncent une calomnie, mais il a de mauvaise fréquentation Dimanche, sa voiture blindée est encore tombée dans un guet-apens et il a été blessé par balle. La justice haïtienne observe la farandole des scandales mais se garde d'intervenir. Magistrat commence comme martyr, mais ça s'arrête là. Il n'arrête personne, surtout pas les narcotrafiquants. On a compté 857 enlèvements crapuleux en 2022. C'est le seul commerce prospère. 11 millions d'otages vivent dans la peur et la faim. Ils ne sonnent pas le tocsin. À quoi bon Il n'y a plus d'armée, pas de, peu de police. Pour sauver ta peau, tu prends un bâton ou tu payes une rançon ou tu t'enfuis. S'ils pouvaient tous s'embarquer pour la Floride ou la Guyane. Et le dernier haïtien éteindrait la lumière devant les temples vaudous. Hier, c'était d'ailleurs le jour du vaudou. Il y a que les Blancs qui haussent les épaules devant pareille coïncidence. En tout cas, Biden, Trudeau et Obrador ont choisi pour Haïti une politique de mort-vivant. En effet, ils n'ont pris euh, aucune décision concrète hier. Mais hein. ils sont d'accord pour discuter des moyens d'aider à stabiliser Haïti. Alors c'est le vocabulaire de la médecine d'urgence, mais c'est l'ordonnance d'un médecin légiste. Si les États-Unis le pouvaient, ils plongerait Haïti dans une cuve de formol. On peut les comprendre. Leur colonisation a été un échec sanglant. Sous Reagan, ils ont aussi testé le régime change et ils ont viré le tyran du Valier. La CIA a joué ensuite avec euh, les gouvernements putschistes comme avec des cubes. Ça s'est terminé avec un curé défroqué, adepte de la théologie de la libération, dont la gauche s'était entichée et qui a instauré le peuple en armes. Ensuite, les casques bleus ont répandu des milliards et le choléra. Un tremblement de terre a rasé la capitale et la kermesse humanitaire a accompagné la descente aux enfers. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord est livré aux démons. Des milliers de migrants tentent de fuir cette île de malheur. Ça ne peut pas durer, mais ça dure. Les Américains hésitent à envoyer des troupes. L'eau euh, chat échaudée craint l'eau tiède. Le Canada rechigne à diriger une force de police multinationale. Il y a que des coups à prendre. Et dans ce concours de lâcheté, la France se fait discrète. Elle aurait peut-être envoyé une délégation parlementaire, mais euh, il n'y a plus personne pour l'accueillir. Elle est pourtant attendue, la France, là-bas et il y a autant de responsabilités qu'en Ukraine, par exemple. Joe Biden et deux autres amis, Obrador et puis Justin Trudeau. Et... Monsieur, Pèp ayisyen konprann byen ke nèg sa yo ap pase nou nan betiz. Eske nou konprann sa map di nou an? An nou rasanble fòs nou pou nou goumen. Men, nèg sa yo ap pase nou nan betiz. M pral jis moutre nou yon ti imaj. Pandan gè an Ikrèn, la Risi fon ti pote boure, Ikrenyen yo ale nan anpil peyi. Ému et en colère après avoir entendu les tragédies de ses familles, Joe Biden lâche, parlant de Vladimir Poutine. Cet homme est un boucher. sinon Kabano plus toujours concernant quelques discours Biden fait, est-ce que n'est pas bon? dictator un dictateur qui cherche à reconstruire son empire ne pourra jamais effacer l'amour de la liberté d'un peuple. La brutalité ne pourra pas écraser le désir d'être libre. L'Ukraine ne sera jamais la victoire de la Russie car un peuple libre refuse de vivre dans l'obscurité sans espoir. Nous aurons Un espoir democratique eclaire par la lumière avec la dignité la possibilité pour tous. Kounye a la w fin tande tout sa yo, ou pral poze tèt ou kesyon pou di èske nèg sa yo gen enterè pou Ayiti? Yo gen enterè nan Ayiti, men yo pa gen enterè pou jere sa k ap pase nan peyi Dayiti a paske tanke li rete konsa li bon pou yo mezanmi. Ayisyen ki an Ayiti yo nap kreve, nap fini. Kounya la a, m pral lanse yon mesaj, nèg yo pa ta vle fè sa, men chak jou map mande bandi yo, si nou kapab federe, sispann kidnape ti malere, sispann touye moun nan nenpòt kondisyon, Men map toujou di nou sa, paske yè m te fè yon emisyon pou m di men m pa tap gen ankenn pwoblèm pou m wè yon nèg tankou Lanmò Sonjou avèk bib li nan men l, epi lap preche la bòn nouvèl men gon yon zanmi m, frèch, misye kouri avè m, m ka dakò avèk li paske pou kantite krim nèg sa yo fè nan peyi an, ben. Sa vle di pèp ayisyen an pap janm kapab padone yo. Donk se sak fè yo oblije ap peze sou akseleratè la. Men banm di w yon bagay frech. Ou konn sa w pa konprann nan brother? Kite w ta wè Babekyou, Iska, e Matyas, Tayson, tout nèg je nèf yo nan plenn nan. Tande byen wi. Krisla, nèg yo fon kò la. Epi nan lòt kan an, ou pran Lanmò 100 jou, Vitelòm, Izo, Tilapli. Gabriel. Nèg sa yo fè tout sa yo konnen. Yo fè yon gwo federasyon de gang nan peyi Dayiti. Kounye a gwo bout tonton federasyon sa di li pral batay pou pèp la. Paske si lontan li t ap batay pou oligak yo, kounye a l ap batay pou pèp la. Tande byen, batay pou pèp sa souzantann ke depi se manje k ap pase bò bouch pèp la y ap pran l. Lè l pou iks ki gen dè milyon de dola. Tande byen wi. Lè gon ti kamyonèt k ap pase, yo p ap menm okipe l menm. Dayè y ap ba l sekirite. Lè gon kamyon machandiz k ap pase, lè yo mande chofè la pou kiyès li, se pou mesye entèl wi. Se yon kòb li te prete labank pou l achte machin sa. E, ale ale, sekirite total. Kounye a la, lè sa a, n ap wè si pèp ayisyen an p ap padone tout nèg sa yo frèch la. Men, kòm kounye a nèg yo se krim y ap fè, se pou oligak y ap travay, Se, m ta kapab di, nan enterè, paske lè n di oligak la, se, mwen m ap pale avèk ameriken tou senpleman, se nan enterè blan an y ap travay. Paske lè w antre nan lojik sa a, peyi w enstab, ou rann li enstab, w ap fè travay blan an. Ou ka konprann? Men mesye, mwen m di nou sa, lejou n ta fè yon bagay konsa, pèp ayisyen an ap di nou wi, li kanpe dèyè nou. E menm lè w wè yo ta mete manda dèyè nou pou teworis, pèp ayisyen ap kanpe l ap defann nou. Men kòm se pèp ayisyen an ap tagèt kounye a, pèp ayisyen an p ap di way non si l ta wè youn nan move je sa yo vin la, yo arete nou y al avè nou tankou jan yo te fè Yonyon an. Ou konprann? Èske n konprann sa m ap di nou? Men, pou m di nou byen ke moun sa yo mechan, y ap kontinye mechan e pa gen anyen k pou fè nou sove pandan nou anba pye yo a la.